Bonsoir GPPC e Gary mwen mwen menm etone de de sa ULCC di puiske mwen menm mwen tal devan ULCC e mwen te di ULCC men dokiman de sa ke mwen fè laba a e mwen te envite ULCC al wè de sa ke, ebyen, nou te fè avèk mwatye nan kòb sa a, paske angar sa a koute 500 mil dola. Dezyèmman, nou te gen 3 lòt angar nou te fè, men ki pa endistriyèl, se angar atizanal, ki yo menm tou koute 500 mil dola. Donk, mwen panse ke, lè ke ou rele yon moun, moun nan pote dokiman ba ou, li di w al vizite, epi ou ekri sa a, sa konfime nou ke rapò sa a, jisteman, se te yon rapò politik. Tande, men yo di objektif pwojè a se te pèmèt a anplwaye ona yo pou achte medikaman ak pwodui alimantè. Non. Objektif pwojè a o depar se te ouvè makèt. Makèt. Yo te envite manman m nan kesyon an. Dayè se pa ona ki te envite m. Non, se gwoup la ki te, gwoup ona mart la ki envite m, ki di n ke eske nou menm, eske nou ka ouvè yon makèt. Ebyen. Lè nou vin gade nou wè se pa posib, nou deziste, nou retire kò nou. Wi, paske yo di sa nan dosye a, wi, mwen deziste. Nou deziste. Men mentnan, le gwoup li menm, ki te genyen jisteman, ki wè ke nou deziste, ke pwojè a li ka tonbe, paske te gen yon sòm, yo mande nou, eske nou ka fè l yon lòt kote. Nou di yo non, se yon fèm ke n genyen, e yo mande pou ke fèm lan li rantre nan kesyon an. Yo yo ekri ofisyèlman. Wi, mwayennan reyinyon fèt avè yo. Ok, mwayennan ke ze a m ap bay li a pri espesyal a anplwaye yo atravè Extra Market e atravè Deli Mart. Se ke m fè. Ce que jodi a e ke ze yo disponib nan market sa yo, puiske m te gen 2 zan pou m te fè agrandisman. Pa bliye Gary, m te m te te gen yon ferm ki te pwodui 50 mil ze. Jodi a pandan m ap pale w la nou nou fè 150 mil par jour ok a lèd de ekstansyon sa ki fèt e aprè ekstansyon sa nou arive mete ze yo disponib nan market sa yo pou anplwaye yo. Sa vle di yo te prete w 70 milyon? 70 millions de goud. Alò, tout 70 millions pa antre paske y a les frais de notaire ke ou peye tout sa. Men eske se menm kòb sa ke yo t ap prete nan premye pwojè a? Se menm kòb la ke yo t ap prete nan premye pwojè a. Lè premye pwojè a nou deziste, donk yo vin mande, puiske kòb la te disponib, eske gen yon lòt market ou yon lòt bagay ke n ka fè, puiske n te di n p ap fè l Gonayiv. Nou te di ke se yon ferme nou genyen e ke ferme lan nou ta renmen agrandi l. E le directeur de l'ONAF vin reponn, li di Nou rive, to ke yo bon wen an, e pa to preferansyèl, se to 3 pousan, se to agrikòl, paske mwen menm se nan agwo endistriyèl m ye. Donk, m pa gen okenn avantaj, lè m te tande ULCC pale de trafik denfliyans, mwen mande kote l soti? Trafik denfliyans se lè ke yo ba w yon bagay ke ou pa merite, se yon favè yo fè w. Men kisa yo eksplike nan trafik denfliyans lan, ou te senatè an fonksyon, e ke nan odisyon yo ou di misye te nan pati politik ou e ke se ou ki menm pwopoze l kòm direktè jeneral, yo estime ke se sa k trafik denfliyans lan. Okontrè, lè l te nan pati politik, mwen di yo ke gen twa moun yo dezine nan pati a, e pa mwen ki dezine tou le twa. E se prezidan k chwazi on moun nan twa yo. Nan twa moun yo. A wi. Se pa ou k di prezidan men ki moun pou l pran. Non! E pi se pa ka sa a, nan pati a, m di yo sa tou, e pa mwen ki te dezine Chesnel. Paske nan pati a yo bay plizyè moun. An, sa vle di nan 3 moun yo yo pa okenn pwoblèm. Egzakteman. Donk sa se yonn. Dezyèmman Gary. Sa pa t sèvi w lè. Hein? Sa pa t sèvi w lè. Le fèt ke w pa t chwazi la. Li pa t sèvi w lè li sèvi lòt moun. Egzat. Wi. Kounye a, li pa ka desèvi w. Li pa ka desèvi m. Dezyèmman Gary, lè nou fè, an n rete nan definisyon legal, trafik denfliyans, mwen di ou benefisye yon bagay ke w pa merite. Ke w pa merite. Yo ban m to nòmal la se 3 pousan. alò ke gen dè prè nan lona yo pa gen yo pa gen tou èske w konprann se sa yo ki favè dezyèmman garanti ke m bay pou m gen prè a li vo on fwa edmi kòb la ok epi kisa w bay kòm garanti non garanti teren an garanti teren an wi twazyèmman mwen m se youn nan moun ki pi regilye nan remèt kòb la. Ok. Donk depi ou prete, se remèt, l'obligation que tu as lorsque tu empruntes c'est remèt. Donk m pa benefisye d'aucun faveur. Donk pa gen anyen de penal nan yon dosye konsa pou ke y ap achemine l. La ankò Gary, ce n'est que politique. Yo di yo pa jwenn dosye dosye w ditou nan ona. Uscc di yo pa jwenn dosye Si ditou. yo pa ta jwenn dosye pa m nan l'ona, mwen mwen mwen mwen mwen tonbe dè nu. Premyèman, Group group ki envitem lan nan pwojè a ok se group sa ki pa la lona sa se 1 dezyèmman kiyès ki ekri pou prè a ki voye otorizasyon pou di ke pase prè sa a fèm latòti mwayennan lal depoze tout bagay kay notè se le direktè jeneral sa se 2 tout lòt dosye m depoze yo kay notè a depi le 22 fevriye map peye chak mwa en 2018 jiska se jou m pa janm rate yon mwa m pa konnen si konye a la Nandrena di l bay yon dosye m pa konn m pa konn sa lap mande non gen anpil dosye m depoze kay notè yo mande m depoze kay notè mwen menm m al peye chak mwa yon kote sa sa pou yo te di bay la pou m gen prè a m depoze tout kay notè. Eske lè ou te peye yon milyon 500 mil goud kòm frè pou dosye a paske uscc di li menm ou pa peye kòb sa a? Non. Ou peye sa a lè se prè ipotekè. Lè se prè ipotekè, gen de, gen de, gen de kòb ke w peye. Mwen menm, se yon plasman garanti pa yon ipotèk ke n genyen. Paske gari, si mwen m te fè yon prè ipotekè, m pa t ap bezwen ap bay anplwaye ona avantaj. Se nan radyo a la, dizon w fè yon prè. Ou fè prè, w ap peye Lona. Ou pa bezwen fè anplwaye Lona vin pale pou granmesi. Nan paske w ap peye mwen menm, non sèlman ke nou bay garanti, men anplwaye Lona yo, yo genyen ebyen avantaj yo ka gen apati de de ze a ke n pwodui. Men nan dosye sa a, Youri, ULCC di Extra Market ki gen 32 pousan fon an, 70 milyon itilize pou regle dèt pèsonèl de mesye Albert Jean Louis. Li di kòb la pa envesti vrèman, se dèt yo peye avè l. Oh. Pèmèt mwen pa ale nan dosye extra a, pèmèt mwen rete nan ferme lan, wè, paske m panse ke Mèt Madistin ki se jisteman avoka, li pral pale beaucoup plus. Mwen menm, mwen te vle Senpleman di w ke nan dosye sa. Men eske kòb sa se kòb ou jwenn nan se ou envesti l nan fèm nan oubyen ou regle lòt bagay avè l? Gari, m ta renmen w al gade fèm lan. Ou chonje m te fè yon jounen pòt ouvèt? Wi, ou te fè yon jounen pòt ouvèt. M fè yon jounen pòt ouvèt. Gari, lè nou derape, e 3 angaw nou te genyen? Te gen 3 angaw. Ok. Kounye a, nou gen 7 anga, plis on anga endistriyèl. Pwodiksyon nou tou gari, sot de 50 mil a 150 mil. E mwen te envite, jisteman, mesye yo al gade e m te ba yo tout papye kontablite de sa ke nou achte avèk kòb la, tou lè depans ke n fè, envestisman apati de 1 milyon. Wè wè map gade nan dosyem nan la yo pale de trafik denfliyans tan vre pou ou se sa misye di wi ou poso wi. Men Gary, trafik denfliyans se lè w benefisye yon bagay ki se yon favè ok pa rapò a pozisyon w. Ou konnen gen yon rapò Gary ke ULCC fè avèk Enspeksyon Jeneral dè Finans epi m kwè gen yon lòt inite ankò ou konnen yo wè gen prèske yon santèn de moun m gen rapò sa Gon santèn de moun ki pa menm peye lona non ki pran prè ki pa janm peye wi. Men yo pa janm di anyen a moun sa yo. Ah bon. Yo pa menm, yo pa menm, non sèlman yo pa janm di anyen, yo pa menm mande yo peye. Sa w vle di la? E le rapò e la wi. Kisa w vle di la? Gary, se pou moutre w ke tout, pèsekisyon politik? Tout nèg ke politik. Paske Gary, lès mwen te di w. Ann pran egzanp, on nèg nan klas mwayèn nan ki monte on konpayi avèk le difikilte ke w konnen ke gen matisan. Nan peyi sa a, wè. maintenu on production de 150 mil par jour gen de lè alò lèm di w 150 mil la l konn 90 92 pousan to a ka varye an fonksyon de jou a maintenu sa m vin dezyèm pi gwo konpayi apre Ayiti Bòlè epi se m ap remèt chak mwa a lè m remèt kòb la m se yonn nan pi bon kliyan dayè. Direktè jeneral la te di sa. Malgre l te gen pwoblèm avè m, li di m se yon pi bon kliyan. Donk, Gary, epi w wè se ka sa a ki se yon ka de reyisi, epi ke nèg yo ap pousuiv. Sa di ke lè w gon, lè w gon, lè w gon dèt, sèl obligasyon w genyen daprè lalwa se peye kòb la. N ap peye. Èske lè w prete yon kòb nan men yon nan, ou ka deside fè sa w vle ak kòb la, menm si kòb la te nan, te, te anndan yon pwojè? Ban m di w, abityèlman depi w prete yon kòb se yon byen ke l ye, li vin pa w. Obligasyon w genyen se remèt. Men nan ka pa m lan, mwen te prete l pou m te ogmante kapasite fèm lan e sè seke nou avon fè. Dayè, mwen di l, mwen fè yon jounen pòt ouvè lè ULCC pa vle ale. Mwen moutre moun enstalasyon m, sa m te gen anvan e apre dezan kisa n gen e kisa n pwodui. Egari san djòlè ale nan tout makèt se ze fèm Latòti w ap jwenn. Sa vle di wap travay on. Men, Gary, pratikman m ta nan yon sitiyasyon pou nèg ta ofri m prete kòb kounye a pou m ouvè moulen manje a wi. Paske, ekout, o nivo nasyonal, politik agrikòl, mwen te tande prezidan Jovenel di sa, l di tout nèg ki rantre nan pwodiksyon nasyonal, m ap fè yo jwenn kòb prete pou yo rive nan nivo de pwodiksyon n bezwen an wi. Bon, jodi a m wè on moun ki prete on kòb. ki pa t nan domèn nan, Gary, ki pa t nan domèn nan, ki kounye a pouse kesyon an pou l rive la, epi kounye a se yon pèsekisyon ke y ap fè chak jou avèk yon dosye don yo pa ka repwoche m, yo pa ka repwoche fèm lan yon mwa ke li pa t peye kòb la. Ok. Na, petèt nou ka ratounen nan fè emisyon an sou sa. Ann pran, ann pran, ann pale. Nan asasina Jovenel la, tande. Sa w konprann? Gade son bagay ki choke n. Ou wè? Paske, ban m di w, e ou te ka li nan istwa Dayiti ke yon prezidan ke n gen pwoblèm. Men, sa k rive la a, se yon bagay ki te dezamòse nou paske nou t ap batay avèk lide de yon akò pou Jovenel ale. Li choke nou du pwen de vu, m te ka di w global demokrasi, paske sa k rive Jovenel la, l ka rive nenpòt kiyès ki vin prezidan aprè. Sa se premye bagay ke m wè, lè l rive, pa gen moun ki te atann yon bagay konsa. Men la dezyèm choz Gary, pa bliye m toujou gen reflèks sekiritè, se pli de 500 moun k ap pwoteje yon prezidan, avèk fasilite. ke bagay sa a rive, sa vle di ke mwen te ka di w pa gen moun ki pwoteje nan peyi a? Non, non, nan men ki aspè? M konprann sa w ap di a, men kòm ou son, ou son militè, èske kanmenm e jan l mouri a, kòm si ou pa ka denote de konplisite entèn, paske se kanmenm biza? Non, Gary, kòm militè, mwen panse ke jan l ye la a, tire ki fèt ou pa gon moun ki tonbe devan nan sekirite a m pa ka di w a ki nivo men pou mwen gon konplisite paske ekout menm si w genyen 5 ajan sekirite devan gon fòs pi gran ki ka atake men yo tonbe men la a ou pa tande yon moun blese. Men ekout bon mentnan kounye a Youri Lè ou nan polis oubyen kan ou militè, lè w ap asire sekirite yon vip, ou gen yon devwa de pwoteksyon. Men anfèt, kisa pou yon nèg fè pou tout nèg sa yo aksepte livre ou? Sa, sa se pi grav toujou. Sa se grav. E se sa fè Gary nou te di fò n jwenn ankèt la wi. Fò gen rezilta ankèt la pou w ka wè Kòman kesyon sa a pwodui? Ki sa k rive? Paske n gen dwa ka pale de konplisite, men fò w konprann kesyon konplisite a. E mwen menm, dayè gen twa inite, gen kat perimèt nan kesyon konplisite a. Gen CIMO, gen USGBN, gen kat Tim, gen USP. Pou sove prezidan. USP a li menm se pou sova prezidan. Mwen, men sa m pa ka konprann Gary, si prezidan ap rele, ap rele nan telefòn? Nan telefòn. USP dwe te gentan pranl al yon lòt kote avèl. Al yon lòt kote avèl. Wi. Sa di m poko pale de defans lòt inite yo non. Men fò te gen yon moun ki te gentan prann kouri avèl. Bon mesye Goga, ou wè kòtèj prezidan an? Nan kòtèj prezidan an, gen lead car la. Lead car la se machin ki devan an. Ou wè? Gen machin, gen yon machin polis avan. Gen lead car la. Gen machin prezidan an. Gen follow car la. E ensi de suite. Machin prezidan an, se ladan l gen USP. Uhmm wi pou sove avè la. Pou sove avè l. Machin dèyè a gen usp tou. Usp tou. Se apre falo car la ou jwenn 4 tim. 4 tim. Donk sa vle di ke. Pou defann. Yo ta tire boo 2 machin sa yo. Lòt machin yo ap kouvri machin sa. Machin sa. Nèg sa yo desann y al avè l. E si yo rive yon kote ke yo ka sove a 2 machin nan. Yo kite nèg lòt nèg yo batay. Yo menm y ale. Y ale. Se menm antrènman sa anndan kay la. Anndan kay la, y ap atake, pandan USGPN, Kat Tim ap batay, nèg sa yo gon kote de repli y al avè l. E lè w gade kesyon kay la, yo te ka repliye, yo te ka, ou te ka rive yon kote ou menm vole mi w ale. Alèz! Alèz wi! Y a pa eu cette réaction. Se kòmsi, a un certain moment, ou te wè se prezidan an k ap defann tèt li. Pou kont li, wi. La vrèman, y a un mystère, Guy. O, ala! Y a un mystère e fò eliside l wi. Paske si bagay sa yo pa eliside nenpòt ki prezidan. Non non non e sa m ta pral poze w kòm kesyon. Depi l pa klarifye men m pa menm bezwen kwè yon nèg bezwen twò bezwen prezidan kounya la. A mwen ke ou nan yon misyon suisidè. Wi paske a pati de moman ke ou gen yon sistèm konsa. Paske Gary sistèm sa a etabli an 1994. Avan 1994 te gen lè kazèn Desalin e le palè e lè gad e gad e le palè nasyonal. Gad palè, gad kazèn. Gad kazèn fè wòl USGPN nan, gad palè Anndan palè a pou yo te fè. Wi, yo anndan palè a, yo te yo te fè center light. Sa vle di se yo ki dèyè prezidan an. Lè ameriken vin wè lame ranvwaye, yo vin fè NPRG, National Palace and Residence Guard, ki an fransè se USGPN, yo fè Kat Tim, E yo fè USP. Donk, yo fè twa kò sa yo, yo renouvle kesyon sekirite prezidansyèl la. Yo repwodui l alamanyè fransèz e amerikèn. Donk, e anndan inite sa yo, gen 522 moun, di mwen lè m te la. Nan 522 moun nan, moun ou ka di ki pa aktif yo se lamizik. Paske mizik la anndan sa a. Men, Gari, si w gen 400 moun k ap pwoteje w, avèk yon woulman nòmal, e de nèg ki gen yon frè, ou sanse minimòm asire sekirite a. Men sepandan, Gary gen yon move zabitid ki te vin nan inite a ke m te di yon lè, retire l e m te fè yon rekòmandasyon. Detachman. Detachman. M detache. Gary, kòman w ka vle pou yon nèg ki nan sekirite prezidansyèl, li pral fè sekirite yon direktè jeneral? Se pa menm reflèks. Se pa menm reflèks. Paske si yon direktè jeneral anndan la a, Gary, yon minis ka antre, Ok li antre li vin salye direktè jeneral la nèg la konnen si son minis ki vini li pa menm ka bloke l alò ke reflèks nèg sekirite prezidansyèl la pa gen moun ki ka antre se sof prezidan pou bal lòd se poutèt sa lè m etone wi mwen menm ki te nan sekirite prezidansyèl m tande yon moun di Diye sa Diye vin chèche epi tout nèg bat ba non monchè Diye ta vini devan ou arete Diye Diye pa ka rantre nan espas sa a li pa otorize rantre donk kòman w fè yon nèg ap di Diye Dezyèmman, yo pran sekirite prezidansyèl la, m wè l ap fè des opérations de circulation dans la rue, m wè nèg yo nan tout operasyon. Non! Sekirite prezidansyèl gen yon sèl antrènman, pwoteje defans palè e pwoteje prezidan an. Fò yo repete l chak jou. Gari, m te gen yon pwogram de 8 è a 4 è lè m te asistan kòmandan USGPN. 8 è, dizè, spò. Dizè, midi, kou. Midi, dezè, Break, repa, e repo. Dezè, katrè, operasyon SOP, Standard Operation Procedure, nan palè a. Sa di ke n ap reyaji. Simile, simile. Vwala! Similasyon. Chak jou m fè l de lendi a vandredi. Gon lè m di kòmandan Kanadyen an, A, monchè, bagay sa yo n fè l? Misye di, Jamè. Misye di, Depi w fè l, depi w fè l yon semèn, w ap fè l, w ap pèdi reflèks ou. a yon dezyèm nivo wap wè lòt kòmandan inite yo paske nan palè a nèg ki kowòdonatè USP a se li kowòdonatè tout sekirite prezidansyèl la wi donk sa di ke misye gen premye responsablite e apre responsablite yo ap vini o fur a mezi de apre kòmandan yo se ofisye di jou nèg ki te de sèvis jou a nèg ki pat de sèvis sa l gen mwens responsablite ou wè men gon sèten responsablite ke l ka genyen men li gen mwens responsablite paske l pat de sèvis jou a. Men, tout la securite aujourd'hui son fayit de la securite prezidansyèl. Fayit total. Nan akte ke m eksplike yo, lè responsab USGPN yo rive, nèg yo potko fin soti kay prezidan an. Nèg yo eksplike ke yo panse prezidan nan men nèg yo, yo ap fè bak. Eske son konpòtman de otorite sa pou fè bak, pou ap kite nèg ap soti ak machin pou ba yo plis espas pou yo gentan ale? Sa di nan pèlin an 5 la. Gary e la m pap. Nan strateji militè. M pap analize e konpòteman pèsòn. Men mwen menm m ap rive sur les lieux. M ap angaje l konba. M ap angaje l konba. Ou konn poukisa? Misyon prensipal w Chak moun ka reyaji yon jan. Men la ou pale a Lyetnan Latòti. Wi, wi, se pou sa k fè m poze kesyon an. M ap rive m ap angaje l konba. Paske misyon prensipal mwen se pou pwoteje moun sa a. E si moun sa a nan men yo, se pa angajman w ap fè a ki k ap tiye l. Non, ditou. Paske si yo te bezwen tiye l, men tèt ou fè w te konnen yo t ap gentan tiye l deja. Donk si l la, fò w fè yon jan pou yo remèt ou nèg la. Mwen menm, mwen panse pa reflèks militè, m t ap angaje l konba. Mentnan, si m te vini fwontal, mwen wè nèg yo, yo menm, yo gen plis fòs ke mwen, m t ap fè anvlopman. Paske pa bliye, Guy, m met nan tèt mwen ke Kaye Prezidan an se yon kote mwen m abitye, kòm inite ki la chak jou. Donk si m vini m wè yon fòs ap vini an fwontal sou mwen, m ap fè anvlopman. Wè, m ap fè anvlopman pa rapò. Bare yo? Wi, a pwisans de fe yo. M pi konn zòn nan. Menm se la sewè m fè anvlopman. Men m t ap oblije angaje l konba paske mwen panse ke si nèg sa yo sot fon aksyon, se mwen sèlman k ka rete yo la. Egzat. Egzat. Ou konprann? Tande, Senatè Latortue. Èske ou pa panse fò yo revalye inite yo e Fò gen lòt lidèchip e fò gen de chanjman k opere rapidman paske apre sa fin gen kòm defèt grav, gon siyal inite a bay kote kèlkeswa moun nan, keseswa minis, direktè jeneral, prezidan etc. Pral gon pwoblèm de konfyans total. Ban m di w yon bagay. M pa sonje si an desanm 2018 ou te wè 10 rekòmandasyon. Nèg yo panc nèg yo pikon nèg yo konfonn senatè Latòti òm politik avèk e lyetnan an. Nèg ki militè a ki konprann responsablite l pa rapò a yon sitiyasyon. Premye bagay mwen te di sou kesyon inite sa yo, mwen di ke yo prale trè mal. Pre depi lè depi lè yo te di ke inite sa yo yo mete machin pou yo, yo yo rebay yo. Paske inite yo gen yon misyon byen espesifik. E ou wè jodi a la, yo oblije refè kesyon sa a. Yo oblije refè inite sa yo pa rapò aske abitid yo te konn genyen, yo devye nèt de misyon yo. Gen yon tolerans ki fèt nan fonksyònman inite sa yo. Yo devye de misyon yo. Krim grav sa a vin rive la a, jodi a ou oblije regade yon lòt jan. oblije regade sekirite prezidansyèl la de la tèt o pye yon lòt jan. Paske pap gen konfyans lan. Pap gen konfyans. E dezyèmman, ou oblije rekonnen ke se yon inite spesyal, li gen yon misyon spesyal. Afè de USGPN ki tout. Ou wè USGPN, lè ou sot travay a katrè Gary, se an sivil pou ye nan lari a. Yo pa janm dwe wè, konnen kiyès ki nan sekirite prezidansyèl non. Inifòm ou ret andan an, ou fè antrènman andan, lè w ap soti, zam ou mete l on kote, ou soti. E nèg ki de sèvis la sèlman. E yo dwe wè l nan kòtèj prezidan an. Pa nèg ki kanpe, pa egzanp lè prezidan ap soti, epi m konn wè USGPN kanpe bò kazèk Petyonvil, e pa vre, sa se pa USGPN, sa se le dezyèm, sa se katriyèm perimèt la. Se si mo k pou fè l? Wi, si mo sikilasyon. Otrefwa lè Janklod te la, ann gade yon bagay byen egare. Janklod Divalye, ou pa p wè nèg Kazèn nan ap fè sikilasyon non. Gen sikilasyon ki gen moto, nèg sa yo ap fè wout, epi nèg Center Line yo, yo dèyè prezidan an. Paske yo pa ka nan sèvis sa a. Sèvis sa a se yon sèvis administratif. Yo menm yo se yon sèvis espesyal. Menm jan Gari Matisan ki poze la a. Matisan tout mèt konfonn, y ap atake sou wout. Sou wout la. Se pa sou wout la pwoblèm lan ye. Non. Kot pwoblèm lan ye? Pwoblèm lan ou gen 3 yn 3 gang k ap frape yonn nan gravin, yonn nan Tibwa, Tibwa yonn nan vilaj. Yo de tanzantan yo y al batay sou wout la paske wout la sèt en sè le lye denterè prensipal. Denterè prensipal. Se la tout ekonomi an pase. Donk sa vle di gon batay an tèm de konkèt despas. Konkèt despas. Men, yo pa al dòmi sou wout la. Y al lakay yo. Dayè, lakay yo, sa yo fè? Yo fè tranche. Yo fè pòs avanse. Yo pwoteje. Donk, si w al batay sou wout la, w mete twa tank. Epi m tande w di, ou reokipe komisarya a. Manti y ap pran nan Montalè. Paske. Paske toulètwa ap vini pou yo okipe zòn nan ansanm. Pou yo okipe zòn nan. Donk, batay pou w fè a, Batay de operasyon an se nan lye kote yo soti a. Demantèlman yo menm kote yo mete gason sou ou al batay avè yo nan lye a. Lè w demantle yo, non sèlman yo pa ka pote zam pou yo, y ap nan kouri, w ap arete sa pou w arete, epi lè sa operasyon sou wout la se yon operasyon polis. San tonton atòti, batay kont Jovenel la se te yon batay, sa di kote nou menm nou te panse. Mèm di nou menm nan, yon pati de lopozisyon te kwè ke Jovenel se yon diktatè, manda l te fini e sitou ou menm se manda manda misye te met fen avè l, ou te mennen yon batay titanèsk kont Jovenel nan sans sa. Sa vle di se Jovenel ki te prensipal m ta vle di advèsè. Jovenel mouri, m remake ke nou pa ka jwenn antant. Ki sa k konstitye veritab pwoblèm nan jodi a puiske Jovenel n'est plus? Li a yon premye minis ki a ete nome. Donk ki sa k pwoblèm nan ki fè n pa ka antann nou pou n bay entènasyonal la yon imaj de koyezyon pafèt e ke nou konnen sa n anvi fè? Gen de bagay ki pwoblèm nan Guy. Premyèman, yon movèz konpreyansyon de la sitiyasyon. De la pa de ki? De sosyete sivil e de opozisyon. Ok. Paske lè w gade, ou wè de groupe di yo pral prezante on prezidan on premye minis ils ont fait la révolution a moins que se yo ki fè kou de pou yo tiye jovenel se sa sa vle di wi ou tiye jovenel paske donk ou pran pouvwa ou pran pouvwa ou paka jodi a kom groupe di ou pral prezante on prezidan on premye minis non non ki bo ou paka fè ou paka fèl paske sitiyasyon k rive a la son asasina tout moun choke pa sa k rive a e nap chèche on konsansis donk ou paka di wap prezante de moun. Dezyèmman, il faut le reconnaître, gen yon lit pou le pouvwa menm dan lopozisyon. Kote ke gen de moun ki panse fò yo prezante yon moun ebyen pa rapò aske pwoksimite. Mwen kwè ke jodi a sa k rive la a Gary, nou pa fè la revolisyon, il faut un consensus avec le parti au pouvoir pour la gouvernance. Pou la gouvènans. E se sa nou te fè nan pwotokòl dantant lan. Lè nou te chwazi Ariel kòm premye minis ki te nome pa Jovenel, men anvan nou te di nou pa ladan l. Pou ki sa nou vin chwazi l? Paske gen yon sitiyasyon grav e nou panse il faut faire un consensus entre Ariel et Sena a ki se yon enstitisyon ki se li sèlman ki gen 10 moun ki eli ladan l. Paske, Gary, lè yon moun di m ke l ap pran pouvwa a pou twa zan, a ki lejitimite? A ki lejitimite? Ki pèp ki ba w lejitimite pou w di ke se ou k pral fè l? Si Jòj di l ka fè l, Jan di l ka fè l tou? Donk, piske lejitimite sa a, se atravè 10 eli yo sèlman k genyen, nou apiye sou rezolisyon Sena a pou le prezidan pwovizwa e Ariel ki te genyen. yon sètèn legalite, nou ba li yon lòt legalite pa le fè ke nou menm pati politik nou vin apiye l. Malerezman Ariel pa konprann sa. Non, e pa Ariel ki pa konprann. La oblije konprann. M gen enpresyon le chema de letranje, de lentènasyonal poko rive nan nivo ke nou menm nou reflechi a. M pa panse se Ariel pèsonèlman. Men sa m te bezwen pale avè w anfèt. Lè nou menm n antre nan chema sena, Gen yon pati nan opozisyon an ki di yo menm yo pa ladann, yo pa nan sa yo ye, paske Sena pa genyen lejitimite, puiske Sena disfonksyonèl, yo panse fòk yon bagay vrèman laj, epi yo fè plizyè pwopozisyon pou gen yon lòt moun ki vin prezidan pwovizwa. Gary, gade pwopozisyon inivèsitè la. Ou wè, jiska prezan, nou menm, nou rete atache a pwotokòl dantant lan, men la pwopozisyon de l'inuniversité Bernard Gousse et autres, Mwen panse son pwopozisyon ki byen charpante e mwen menm yè m di Lambert, m di Lambert rantre nan mekanis sa a menm si gen lòt moun ki kandida pou ke nou remete an kesyon sa nou te fè a. Non ou pa ka di yo pa pou antre la dan. Mwen mande l rantre. Paske ou konn sa k rive? Son opozisyon ekilibre. Yo teni kont de 10 senatè yo. Wi men. Paske yo te gen yon lejitimite. M gen dwa kont senatè sa yo. Men se yo k te gen yon manda. E nou sòm an demokrasi. Don, jodi a mwen pase ke fò oposisyon fò nou mette nan tèt non ke nou n'avon pa fè la revolisyon y fò un konsensus. Moi, j'ai dit à l'opposition, nous allons opérer par étapes. La transition de rupture, par mm. étapes. La première étape, il y a un consensus pour que nous fassions un minimum. Un minimum. La libération des prisonniers politiques, un nouveau CEP, un audit de la carte, la sécurité pour tous. pou ale aux élections. Oui, bien sûr. Se pa rasanble y ap bati wi. Oui, men sa k rive, men sa ki bay yon ti pwoblèm. Gon pati nan opozisyon an ki nan lojik de prise de pouvoir pou yo ka jwenn mwayen finanse pou y al nan eleksyon. E se sa k fè konpwomi an vin difisil yo. A wi. Sa a pa ladan l. Sa a pa ladan l. Si se sa. E lè yo yo t ap batay wi. Wi, yo t ap batay, men si n ap batay se pa pou n vin pran plas lòt la. Si n ap batay se pou nou di, an nou fè yon bagay yon lòt jan. Dayè, tout nèg ki t ap batay yo, Gary, m pa konn si w resevwa tout la transition de rupture an. Sa vle di, transition de rupture an, se l'application de la loi wi. Donk, si nou di n ap aplike lwa, premyèman se l'exécutif bicéphale, men dezyèmman, si kounye a m fin pran plas nèg la, m ka pran kòb pou m al nan eleksyon. Ebyen m fè menm jan avèl. Bon mnje bay. Poukwa nou pa ranfòse Ariel? Pff Ariel nou refòmate yon nouvo gouvènman epi nou mete yon nou mete yon strikti la nou di CEP nou di menm moun ki pa nan CEP etc etc poukwa il faut de toute façon yon Gari mwen jwenn jan te di an ma pozisyon je ne serai jamais un element de blocage paske wè kote n rive la tout otan ke nap bloke peyi a ap efondre mwen menm je suis par principe pour un exécutif bicéphale men je ne serai pas un element de blocage. Paske mwen rann kont ke moun k ap soti nan Sid k ap tonbe Matisan an, mwen rann kont ke kòb sa a k ap degrengole, yo oblije ap fè enjeksyon sou mache a malgre tou. Mwen rann kont ke nan pwovens, lekòl pral ouvè, moun yo pa gen yon goud. Mwen rann kont ke fò gen de sakrifis ki fè. Se poutèt sa mwen di, Mwen son nèg ideyalis, menm reyalis. J'ai un idéal wi, arriver vers une rupture dans ce pays, mais la réalité. Sa vle di, sa vle di, pou'm tradwi pou ou, si se yon egzekitif bisefal, pa gen pwoblèm. Men si pa gen posiblite pou fè'l, se ranfòse sitiyasyon pou n'ale yon bon seri pè a l'eleksyon ou pa gen pwoblèm. Wi, si c'est ça l'accord de tous, je vais pas bloquer, moi même. Paske je dirais ke nan kad legal ke'm vle fè a, La reyalite jisteman mande m aske gen yon tranzisyon ke pou m fè pou m pa bloke peyi a. Ki sa lalwa di youri lè prezidan an pa la e nan konbyen tan pou yo fè eleksyon? Lalwa di lè prezidan an pa la, il faut réaliser les élections dans 90 à 120 jours. 90 à 120 jours. Ok dakò. Depandant de la situation. Men poukisa yon nèg bezwen 2 zan pou fè eleksyon? Paske se sa ki poze pwoblèm. Le prezidan pwovizwa, l estime ke ti tan an twò kout pou li, e se pou sa ke letranje, lentènasyonal, pa vle rantre nan lojik la. Alò fò m di w tou, lwa ki di 90 a 120 jou la, li te prevwa yon CEP pèmanan. Li te prevwa ke tout enstitisyon yo t ap la. Lè sa a, ou ka fè l nan 120 jou. Men jodi a, ou pa gen sa menm. Menm CEP ou pa genyen. Donk, sa vle di ke lwa, la loi c'est un tout. 120 jours la pati de charpante légale ki la a. Alò ke la a, nou pa gen okenn charpante légale ki la. Donk se poutèt sa. Donk li nan konpwomi. Wi. Ou antre nan konpwomi, nan konsansis. E malerezman. Mwen panse 2 zan an, se nòmal yo wi pou Jovenel mouri. E mouri l mouri. Wi. Swiv mwen byen wi. Prezidan an mouri. Ok. Nan yon sitiyasyon kote Tout moun surpris e yo poko konn sak pase a. Epi ou pral mete yon prezidan pwovizwa pou ranplase misye ke la lwa pa di se li menm, nou fon konpwomi pou sa. Sa vle di gon minimum kan menm pou respekte memwa nèg la, pase nèg ki kouman ou vle, bon tande mwen menm te konprann Privert. Paske te gen yon palman. Bon kouman w vle yon nèg vle prezidan, epi se pa tout pati yo ki deside nan lojik global pou yo mete w, ou konprann sa m vle di w? Wi. Alò Gary, se, se sa k rive. Nou redui a yon sitiyasyon defritman enstitisyonèl ke mwen konprann sa w ap di a. Men sepandan, gen lalèt e lespri de la konstitisyon. Mwen m rete nan lespri a. M konnen sa m di a li pa lalèt. Fo yon asanble nasyonal. Si avè yn asanble on orè chwazi yn prezidan. Sa se la lèt. Mentnan kòm se di se lik rete, nou di ann ale nan lespri a. Men je vè te dir sesi li pa legal paske lasanble se la reyinyon dè de chanm. Donk nale nan espri a paske nou pa vle Gary tou On nèg ki gon pati politik epi li di li vin prezidan pwovizwa, epi pati l la pral nan eleksyon? Non, non, men, non, tande, tande, men, se de sa ki zaji. A wi, non, sa pa bon. Non, non, se de sa ki zaji. Donk, bon m di w, lè m wè lis nèg ki kandida yo, wi, Youri, men l pa nòmal. Non, mwa je le di pou. Ega Leblan. Ega Leblan. Ega Leblan. Non, mwen di l pa nòmal. Ou konnen m te soutni Ega Leblan a on sèten moman. Lè nan, nan palman. Wi, paske lè sa a, nou te soutni l, nou te di misye, atansyon, w ap demisyone la a, E ke ou menm ou pap okipe w de kesyon pati. E lè sa te gen yon parleman m te ka kontwole l. De senatè. Bon malerezman l pat bon. Men mentnan ojodwi ke n rive pa gen pa gen sans de kontwòl Gary. Epi yon nèg moute la. Ou bay yon pati politik pouvwa. Li deja prezidan. Prezidan nèt wi. Oh! Kòmfè pa prezidan. an Ayiti. Jisteman, demen nèg ap rete menm pou yon jou l prezidan ye. Gade, banm Mexico. Se gade w gade w wè y ap mete direktè jeneral, y ap revoke moun, y ap fè tout bagay. Se sa k pral rive nou la. Dayè gen yon bagay nan konstitisyon gaye ki di, lè yo mete yon prezidan, kòmsi yon nèg ki prezidan dizon asanble a eli nan dènye ane prezidan an. Yo di il est réputé avoir accompli un mandat présidentiel. Sa vle di li ka la pou 5 ans wi. Li tou gen tan li. Ou konprann? Menm si e 2 zan, non, e menm si e 2 zan l fè, se kankou l fè 5 ans, yo ba l sekirite pou 5 ans. Kankou prezidan Privert, Li gen sekirite pou 5 ans. Pou 5 ans. Li gen sekretarya, li gen frè. Tout bagay nèt. Pou 5 ans. Donk, sa vle di ke menm si se yon jou l te fè. Donk se yon bagay ka tire moun. La lutte pour le pouvoir. La lutte pour le pouvoir. Justement. Donc, nou menm. Non, men eske Lambert ne pa chef de parti egalman? Alò, Lambert a une lejitimite pou le moman. Ok. Wè, msye gon lejitimite. E Leroy Perel wi k poze kesyon sa. Wi. Yo te poze m li, m te reponn yo wi. A wi. Ou konnen m konnen. Wi. Li gon lejitimite ke Edgar Leblanc pa genyen la. Ke m pa genyen. Paske Garry mwen m se yon ansyen elu. Wi. Donk, lè m gen lejitimite pa m lan, yo elu m. M pa menm jan a on chèf pati politik nòmal non. Non, m s on senatè an fonksyon, mwen gen on lejitimite ki fè ke m ka pale o non de la Repiblik. E puiske nou gen on pouvwa ki baze sou, m te ka di, on souverènte delege, ebyen lè mwen menm mwen senatè, mwen depite, mwen gen on pati nan souverènte a. A nenpòt ki moman mwen menm tou m ka vini E kòm on eli nasyonal. M se yon eli depatmantal, m ka vin yon eli nasyonal. Bon, nou gen, antann, nou pral fini rapidman. Yon nèg kou wou, lidè, senatè, sa vle di tout moun konnen jan w ye anndan peyi a. Kouman w fè Sanon a James pa t pran kontak avè w? Bon, yo pa t jije l opòtun pou yo te pran kontak. Paske, gade, menm si m wè m militè, e pa tout bagay m ap antre ladann nan. Militè mwen la Nou konnen misye yo di misye te pale li di moun sa kareman. Non mwen menm m pa rantre nan tout bagay paske jisteman ka pam lan ankò bokou pli kritik wè lè w militè ebyen nan tèt ou tout moun panse ke ou te ka rantre nan tout lòt bagay wi paske l sanble w paske w militè mwen menm depi yon nèg ou vin pale w yon kesyon konsa m tou retire w paske militè a m sèvi avè l lè n ap fè entèvyou la a pou m di w men eksperyans mwen men la je suis un chef de parti politique m son nèg ki nan yon pati demokrat m ap batay avèk l'arme de la dialectique pas la dialectique des armes. Ki chans nou pou peyi sa jwenn yon sètèn stabilite? Ki chans nou yo? Gary premye bagay pou fè nan peyi sa kèlkeswa sa w ap fè se la sekirite la sekirite e Gary m ap di w Sekirite n ap pale a, aktyèlman jan nou ye nan peyi a nou pa menm ka fè sosyal la. Leta poko ka fè sosyal la paske sekiri, ensekirite a tyen, tyen nou nan gòj. Wi. Epi fòk gen aksè tou nan lèzòn yo nan dwa pou fè sosyal la. Fòk gen aksè. Yo avi m pral di w, nou gen yon Leta k ap jwe avèk bandi. Nou gen yon Leta k ap tolere bandi a ki mete nou la a. On doit avoir un État fort e pèmèt ke partout sur le territoire leta enstale ou byen yon nèg rete ou konprann sa ou remèt zam la a leta lè sa a leta ap konprann gen de bagay ki ka fèt ou byen ou kanpe a zam lan monchè swa yo mennen w ba lajistis swa w tonbe e leta sa a se pa yon leta ke yon moun ka vin pran pou ap pale anpil. Paske, gade sa k ap pase la a Guy, m pa konn si n konprann. Sa k ap rive nan zòn Matisan, tout antrepriz nèt nan zòn Sid la, yo prèske kraze. Kafou, tout li nan kay nèt. Ekonomi nou ki te trè ba, kounye a li nan twa nèt. Eske kounye a nou ka jwe a kesyon sa a pou l ap dire de mwa? Non. Gary, on doit donner les équipements nécessaires. Blende yo pa bon. bay bon blende lapolis la. On dwa evalye la sekirite, jan m sot di w la. Si operasyon sou wout la, e pa sa. E pa la pwoblèm lan ye. Pwoblèm lan nan lye dokipasyon dè gang. Leta dwe tou retire kò l de kesyon gang ap di yo pre minis. Retire kò w nan bay sa. Oubyen ba yo pòs tou nan leta. Egzakteman. Kòb entelijans lan, Gary, 30 milyon goud la. Mwen fò l sèvi a on bagay. Fò l sèvi on bagay. Gary dèke w fè sa n ap rive nan yon nivo ke n ap met lòd a pati de la a pati de la mwen kwè ke fò gon leta ki rantre nan kesyon devlopman men fò gon leta fò yon eta fò Gary e pa yon eta represif non se yon eta ki di ke y ap arete entèl entèl nan vilaj de polisye ka al arete l paske il est sur le territoire men afè dèke ou pa ka rantre la ou pa anyen bon Gary m pa menm bezwen chèf nan leta sa. Wi, paske si. Otomatikman tou ou fèb. M fèb. Si m rete la a, swadizan m prezidan, epi a kèlke mèt de palè a m pa ka ale, m fèb. Il faut mettre de l'ordre. E la a, fò n esplike l byen a moun dwadelòm, fò n esplike l byen a popilasyon an ke sa n pwal fè a, n ap fè l paske gen de nèg k ap mete Leta an defi. Nou pap fè l paske leta represif li bezwen kraze nèg pou politik non. E se poutèt sa m panse ke leta li dwe ba yon ultimatum. Nou pral fini wi. Jan lopozisyon ye a m gen enpresyon si yo kontinye konsa yo pap ka pran pouvwa. Wi, il faut une unité dans l'opposition. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Gary lòt yo jou m di l, gen anpil nèg ki pa konprann. Mwen di ke si pa gen unité, li ka yon outsider. Li ka mateli. Li ka mateli. Wi. Si nou fini a ou sere mateli. Si nou pa mete inite ke n bezwen an pou nou konnen ke tout moun pa ka prezidan. E Gary m te di l wi. M fè m fè 2 manda senatè. M fè 2 manda senatè. Li li nòmal ke m panse m te ka al kandida a la prezidans. Li nòmal. M fè 2 manda. Dezyèm manda a m eli m eli premye tou. Si m al nan depatman m kounye a la m ka nenpòt ki nèg. m pa kwè gen yon nèg ki ka gen plis moun bò kote l ke mwen. Sepandan, si opozisyon an vle met tèt ansanm, kreye yon platfòm, m gen dwa pa al kandida. M ale kòm senatè. Wi, paske mwen panse ke m ap antre nan yon pwogram kote ke m ap gen posiblite mete m nan yon bagay ke m ap repete pandan dezan, twazan. Men pwoblèm ki genyen an, lè nèg la pèdi, pa janm gen nèg ki aksepte pèdi. Se, sa vle di Jovenel konteste depi rezilta depi yo bay rezilta eleksyon an li pa kòrèk mwen menm te avèk madanm annik gagari mateli gen mwen di mateli gen moun yo joure m ou ap joure ou ap mò yo te konn sa e trèt ou ye yo te konn sa e trèt m ye men gari pou sa m ta trèt mateli genyen mwen wèl genyen sèl depateman ke m te genyen se latibonit lakay ou wi lakay mwen li bat mwen nan 9 depatman Epi konnya nèg la dim youri fòm al boule kawou fòt boule kawoutchou fòt bloke poukisa bann kòb tou wi wi m pèdi. Tann mwen tann mwen youri men sam bezwen m ta renmen konn sa w panse sou mateli jovenel al eleksyon l gen nan premye tou yo di misye se se se fwod nou met privè kòm prezidan pwovizwa privè ki se Pwòch lopozisyon, ansyen manb Fanmi Lavalas, etsetera, ansyen minis enteryè. Misye fè eleksyon, misye genyen ankò. Men poukisa ou konteste rezilta misye? Gary, paske nèg yo pa t konprann. Lè Privert te genyen nan, li te premye sou nèg yo. Te gen Jude, ok, te gen Jude, te genyen Fanmi Lavalas, ok, te gen Moïse. Yo pa t wè ke si yo te fè yon sèl, yo t ap gentan gen misye premye tou. Non, yo pa janm gade pwoblèm ke yo genyen an, y ap gade yon lòt kote, epi kounye a chak kou yo pèdi, yo pa vle di yo se ma fot. Non pa di sa Pyè, se bagay la k pa bon. Ils sont tous de la gauche ok ke se swa lavalas madam Maryse ke se swa Moïse ke se swa Jude poukwa yo pa fon alyans yo tap gen dè le premye tou wi kounye a yo vin Agrave ka a, lè Privè vini, popilasyon an panse se yo ki o pouvwa, yo pa fè anyen, popilasyon an ba yo do nèt, e Jovenel gen premye tou. A wi, paske Jovenel pa pèdi nan moun li yo, le centre droit la droite te rete ini, paske tout moun yo te mete dèyè Jovenel, yo menm yo divize, men kòman ou fè pa t pèdi? Men kounye a la a, lè menm koz pwodui lè menm zefè, si jodi a la a yo pa rive met tèt ansanm, y ap pèdi, Epi yo pral nan kote se. Kote se li menm ba rapò. Nou pral repwodui menm istwa. Mwen m di yon nèg depi yon nèg ou pa vle met tèt ansanm wap pèdi wap pèdi nèt paske jodi a se pa enterè pèsonèl la k konte nou konstate gon sitiyasyon ki pa mache nou konstate phtk bay anpil pwoblèm ebyen fò nou fè le sakrifis pou la popilasyon e kèlkeswa plas ou ye Gary pito mwen menm mwen Lyetnan, non lame kap fonksyonèl, tanm son jeneral san sòlda. Ebyen tout nèg yo ap pwal jeneral, yo pa gen sòlda, yo pa gon lame, epi gon lame li menm li gon minimòm li bat tout. E sak rive la a. Donk mwen menm mwen konprann ke lopozisyon dwa tire lè konsekans egalman dè zen konsekans pase lopozisyon dwa pouvwa se reevalye. E se sa ke jodi a n bezwen e pawòl la fò n di l. E mwen menm m nan opozisyon m ka di l. E gade m pa bezwen pòs, m pa bezwen anyen men m ap di nèg yo yon pawòl paske pi devan ou pèdi mal ou p ap retwouve m avè w. Non. Se la demokrasi, si gen yon moun ki rive nan al nan eleksyon yo bat nou paske n divize, m p ap al remete m. M gen dwa rete andeyò men m p ap al mete m an obstak. pa rapò a ce pouvoir ke nou pat wè li te nesesè pou n te ini tèt nou. N ap fini, ki mesaj a ULCC e Haut Commissaire du Gouvernement? Bon, nou menm nou panse ke dè ke nou te fin fè dezyèm odisyon an ULCC te di nou l te konprann tout bagay. M ap di mesye yo, se pa se pa sa k ap rezoud pwoblèm. Yo se yon inite de prestij, yon enstitisyon, yo dwe gade Yo dwe gade sa k pap mache. Yo pa dwe gade sa ki ka bloke yon nèg politik. Yo pa, okontrè, si ULCC te vin vizite lòt bò a, oke, yo te dwe konstate sa k pase e felisite m pou sa ki fèt la. Paske fèm Latòti se yon egzanp nan sa yo rele pwodiksyon nasyonal. Fèm Latòti pèmèt ke jodi a gen dè zantrepriz ayisyèn ki ap fè yon nivo de pwodiksyon menm jan a Repiblik Dominikèn. Paske premye premye fèm lan nan peyi a Ayiti bòlè se Jamayikèn wi. Donk mwen menm mwen kwè ke e m ap di jodi a ke sa k rive a li degoutan, li politik men nou menm nou gen avoka nou k ap regle kesyon an paske de tout fason nou p ap janm rete pou nou denigre enstitisyon yo, ni lajistis, men nou kwè ke sa a li pat bezwen rive la, paske uscc te tande li te bal tout papye. Dezyèm bagay, ou pale de. Komisè gouvènman. Komisè? Du gouvènman. Sa w ap di. Wi. Bon, mwen panse ke komisè du gouvènman li gon travay ke l ap fè. Lè gen enstitisyon konsa ki yo menm gon deriv y ap fè, fò li menm li remete kesyon an nan lòd. Paske se sa k bèl, nou gon nou gon jistis a doub degre de jiridiksyon. Lò gon bagay ki diskite an premyè enstans, ou ka al nan apèl. Menm jan lè gen de enstitisyon ki yo menm depann de pakè ki fon bagay, m panse ke pakè ka retabli l. E se sa k te ka bote lajistis la. Paske tan sa a, Gari, tan sa a pase, le tan de la persecution politique. Mwen menm jodi a, m sot pale w kòm nèg ki nan opozisyon. Mwen di w, si opozisyon an pa respekte sa pou l respekte, m pa pral kanpe anfas. M te gen dwa tounen yon move pèdan non. Mwen panse menm jan pou enstitisyon fè. Il y avait une période de persécution. Aujourd'hui on n'est pas dans cette période. Il fallait avoir, justement, mwen te ka di w, le recul nécessaire pou n te di, bon, ekoute sa an n t ap fè l nou kanpe. An n al nan, an n al nan sa k gen pwoblèm yo. M sot di w Gary, gen menm.